Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nap pran ti medikaman nou la paske nou wè vwa pa menm jan ok. Men ekoute gen anpil ti koze atè a la nou oblije parèt pou nou kapab fè yon ti pale. Ou kapab imajine ke lavwa est un peu apolonienne men menm lè nou pap pale anpil nou vini poun kapab baw kelke detay. Alò konsènan l'initiative prise par les gens de RL Prod bon gen moun ki di nou la initiative lan bon se vre men kòman nou pral kanalize bagay sa yo pou fè yon timoun Cité Soleil jwenn yon valiz? Surtou nou konnen ou menm RL prod donk se pap twò fasil pou al mete pye w anba nan distribye bagay sa yo. Li parèt difisil vre wi o pwen ke gen moun ki menm di m a mwenm si m te ou m pa tap al antre nan lojik sila a men w konnen kòmsi lè w gen entansyon pou w fè byen pa gen anyen k ka kanpe w. Donk anpil moun diswade m. Pa rapò ak lide pou m kontinye avèk inisyativ la. Men gen anpil moun ki di, Ben écoute c'est bien, donne-moi le numéro de compte, je t'envoie un petit quelque chose et là ça va faire quelque chose. Eske nou konprann? Donk, m ta renmen di nou ki sa pou m fè. Eske mwen dwe antre nan lojik sa a ou non? Si m jwenn plis kòmantè ki di, écoute, laisse ça tomber comme ça, RL Prod, ben m ap di, je suis désolé. Men si gen plis moun ki di men RL prod si w ka bay moun yon ti kichòy la fè yon jan kanmenm pou fè l rive paske bagay yo vrèman djè. Alò sè pati pou vòtre misyon. Mwen genyen yon ti koze m vin pale avèk nou la men se konsènan yon enfòmasyon ki li menm tap difize yè sur lè rezo sosyo la desizyon de Reginald Boulos. ki pran distans li pa rapò ak politik e pa rapò ak kesyon afè la tou. Bon, an tou ka, selon nou menm, eske se yn bòn desizyon ou pa? An tou ka, je vais vous raconter tout ce qu'il a dit. Lòm dafè e politik Reginald Daboulos li anonse li pran distans li nan kesyon politik ak kesyon biznis nan peyi li. Nan sans sa a, li kite direktwa MTVAyiti. Sitiyasyon pèsonèl li, eta sante li ala baz desizyon sila a, se sa konsène a eksplike nan yon korespondans li adrese ak manm pati a nan dat premye out 2022. Nan dokiman sila a, Doktè Reginald Boulos li pwofite fè yon radyografi sou sitiyasyon sosyopolitik peyi a. Pati MTV Ayiti li menm tou. Konnen yon sitiyasyon kriz avèk anpil dezakò, divizyon, notaman avèk sinyati akò 11 septanm 2021 an ki pa t fè inanimite antre sèten kadr ak militan pati an, daprè Reginald Boulos. Akote divizyon ki genyen nan pati an, òm dafè la li menm tou di li gen pwoblèm sante. Sa ki konsiderableman redui kapasite li pou enfliyanse epi tou mennen pati a nan bon jan direksyon. Desizyon sa a pou mwen retire kò mwen nan tèt mouvman twazyèm vwa Ayiti. Li difisil, dapre Reginalda Boulos ki fè kwè li te konsanti anpil sakrifis pou kapab mete an plas epi reyisi òganizasyon politik sila. Nan pèspektiv pou kapab prepare nan yon delè rezonab kongrè nasyonal pati an, komite a deja mete sou pye. Komite sa gen ladan ni Fedner Milfort, kowòdonatè jeneral, Schultz Sainpsy Cazier, Sekretè jeneral, Nadia Valery Victor, trezoryè, Prosper Théisme, kòdonatè dè rejyon e Marie Carmelle Christophe, responsab la òganizasyon popilè. Ap gen lòt moun nan komite sila ki ap akonpanye yo nan travay sila kòm pa egzanp, Jean Robert Lalanne ak Edner Jean ki se 2 gadyen pati sila daprè dokiman an. 3 lòt moun. yo dezinye pou kapab reprezante pati a nan negosyasyon ki dwe abouti ak rezolisyon kriz sila. Moun sa yo se, Doktè Emile Charles, kòdonatè jeneral, Gérald Jean ak Marie Carmelle Christophe ki se manm. Dezòmè, ansyen kowòdonatè nasyonal MTV Ayiti an, li menm ankouraje komite sila pou kapab mete pati a o sèvis popilasyon an, e fè antwot retablisman klima sekiritè ki se priyorite ak revandikasyon pati sila. Alò jist avan m ale pi lwen fò m di nou, nou menm ki toujou ap sirfe sou entènèt, RL Prod genyen sit li ki se RL News. Donk se evidan, a chak fwa n ap poste enfòmasyon sou RL Prod, ebyen n ap mete lyen an pou ou, lè ou ouvè l pou w kapab al gade. tout yon seri de dosye paske sèten fwa gen dosye nou ta kapab di se ou kouri al gade yo yo poste sou sit la rapid e se apre nou menm nou al fè emisyon avèk yo brèf gen yon pwovèb ki di kouto timoun sa file le maten nèspa ebyen fò n di ke apre emisyon ke nou te fin fè yè lan m panse ke nou te rive nan yon moman kote ke lapolis sa te oblije pouse li Agir paske ban m di nou bagay m pa ka nan yon teritwa ki gen 13 mil polisye je kwa ke se 14 mil kom si pou de twa bandi kanpe nan yon zòn yo bat lestomak yo m pa gen pwoblèm pou potoprens lan paske potoprens lan bagay la rèd men ban m di nou bagay mesye kom si pou de twa bandi kanpe nan yon ti zòn nan pwovens la nèg yo pa menm san bandi menm he Li ka yon senkantèn bandi. E nèg ki gen gwo manch nan men yo a, yo ka yon dizèn nèg. Kòm si pou nèg yo kanpe maten, midi e swa ap bay lapolis defi. Sa a, mwen menm, m te di ke se te inakseptab. Lapolis pa ka antre nan lojik sila. Ebyen fò n di ke, m pa konn si e manti y ap bay, gen yon operasyon ki fèt pa bò kote lapolis. Gang kokorat san ras la pèdi 3 sòlda nan kad yon operasyon polisyè. Ou kwè Wazael pa ta mouri nan nèg sa yo, nèg ki toujou kenbe zam nan men l ap fè grimas bò lari an? Hein? Genyen 3 prezime bandi, manm gang ame kokorat san ras. ki mouri, 6 lòt blese, 4 sispèk jwenn arestasyon yo nan kad operasyon ki mennen pa plizyè inite nan lapolis nasyonal Dayiti nan Gwo Mòn, nan lokalite Ti Bwa Dòm. Bravo lapolis! Pandu ak Bera, nan matine 31 jiyè 2022 an, 6 moto sezi nan kad operasyon polis sila. Sikilasyon an poko elye la, li garanti nan segman Gwo Mòn Ti Bwadòm pa bò kote, ekip Inite Departemantal Mentyen Dòdr ki sou plas, daprè otorite polisyè yo. Bravo toujou. Se pou, daprè lapolis, yon premye faz yon seri operasyon sou wout Pòdepè a. Operasyon sila a vize netralize gang yo ki ap atake moun k ap fè wout nasyonal nimewo 5 la. Yon dezyèm faz previ yon mannyè pou kapab libere vilaj Plat, Odije, Bera ak Pandu bandi yo ki yo menm pran an otaj abitan nan blòk sila. Operasyon sa a y ap pran tan ki nesesè jiskaske yo rive eradike gwoup gang ki nan zòn sa. Otorite lapolis yo anonse pouswit operasyon yo pandan plizyè jou jiskaske yo rive atenn objektif inisyal yo ki se netralize bandi yo epitou libere zòn sa yo ki anba men gang yo nan departeman de Lartibonit. Operasyon sa ki genyen nan tèt li Direksyon departemantal Lartibonit li benefisye ranfò udmo Nòwès. ak SDPJ an rezon pwoksimite jewografik 2 depatman sa yo e sitou enpak dirèk ka kidnaping ak brakaj sou popilasyon Nòwès la. Gon mizik degoutan fè. Mizik sa m kwè l dire 3 minit e 58 segond. E nan emisyon nou fè jodi a la genyen yon bon zanmi nou ki voye l ba nou ankò ki di ben ekoute fon gade tande mizik sa paske misye te di li kwè nan 25 an ankò Peyi sa kap tounen espas pou lanfè. Se la a Bondye kapab itilize pou fè lanfè. Nou deja ladan l. Antouka m pa vle pase mizik lan sou chanèl lan e se pou kesyon de strike, copyright paske m pa konn si mizik lan pa gen dwa dotè sou li men se m kwè m pase mizik sa deja. Alò e petèt ke m ka pase l ou non men ekoute m sonje m pase mizik sa. Depi sou 8 an, bagay la gentan rive. Sa vle di, nou nan lanfè. Talè, n ap tounen avèk espas gang yo. M panse ke emisyon sa, li pral fè nèg yo mal anpil. On est oblige. Parce que, se la a nou ye, se la a n ap viv. Si gon gwoup Gen yon kòk ki kòmande baskou w la ladan l, ebyen fò w gen yon ide. Pa egzanp, si w pran Belè, ou di se Kempès. Ou pran Vilaj de Dye, ou di se Izo. Ou pran Gran Ravin, ou di se kòmsi, kòman wa a rele? Ou anvi di se Tilapli, men se poko Tilapli paske gen anpil nèg ki chèf anlè a. Ou pran nèg Kokorat san ras. Ou pran kòmsi blòk Site Solèy la la a. Nap lapriye pou ke Bondye nan pwisans li, nan renmen li, li gade pou l wè jan frè nou te fè efò pou l viv lavi ki an konfòmite avèk pawòl Bondye. E jodi a frè m ak sè m yo, si gen yon memwa, yon souveni kap rete nan kominote a pou mesye Cassy ki mouri, se ke li te yon bon moun. Tout jiyè m ap pale ak moun nan zòn nan, m di, Ki jan mesye Cassy te ye? Yo di w bon moun. Yo pa di l bon moun paske l mouri. Yo di l bon moun paske l te deja, li te toujou la lè ke yo te bezwen l. Li te toujou la lè gen yon sèvis pou l te rann. Li te toujou la lè pou l te defann yon moun nan kominote a. Nou te toujou la lè te pou l ale al pale pou l kapab fè pwogrè fèt nan kominote a, wout fèt nan kominote a, dlo vin nan pou tout moun nan kominote a. M tande anpil bon temwanyaj de li. E sa fè m konprann ke pou m di nou, anfèt, a la fen dè tan, lòm ne sera pas jugé sur ses pratiques religieuses. nous ne serons pas jugés sur combien de fois nous avons été à l'église. Nous ne serons pas jugés sur combien de fois nous avons même prié. Nos pratiques religieuses, nos messes, nos prières peuvent naturellement nous rapprocher de Dieu et faire de nous et laisser sentir en nous le divin qui vit en nous. Mais en réalité, c'est le bien qui nous rapproche de Dieu. C'est le bien que nous faisons à l'autre. C'est le bien que nous faisons au nom de l'autre. C'est le bien que nous faisons pour l'autre qui nous rapproche de Dieu. Puisque Dieu est le bien suprême. Faire le bien nous fait ressembler à Dieu. Faire du bien à quelqu'un nous rapproche de Dieu. Faire du bien aux autres couvre nos multitudes de péchés. Faites le bien. À chaque fois que vous avez l'occasion, et nos prières seront comme de l'encens à ce moment-là auprès de Dieu. Nos prières pourront plus facilement monter vers lui comme de l'encens porté par les anges du ciel. C'est le bien Ki donn a lòm yn sètèn dinite. M pat gen posibilite pou m te konnen byen mesye sa ki rele Gesner Cassy a. Sepandan, depi yè swa ke m rive la, dans ma curiosité tout à fait naturelle, m fon ti ce que j'appelle on communication de proximité dans le voisinage, M fini pa remake ke sètòm ki repondè o non de Gesner Cassy se yon titan l te ye, se te yon jeyan. Gesner Cassy, daprè lè enfòmasyon ke je rekeyi isi, kiltivatè, negosyan pwofesyonèl, Et toutes mes félicitations. Et je crois que l'homme que le sénateur Nenel se fait, se projette en la personne de son père, eh bien, je dis moi-même qu'un géant s'en va, mais que notre titan s'en vient et s'installe. Il s'appelle Nenel Kassi. Les Arnaudiens et Arnaudiennes, j'ai pu constater l'amour que vous aviez eu pour Gessner Kassi. Mais laissez-moi vous dire, il est parti. Men san yon dout, vous le savez, il a laissé son remplaçant, Nenel Kassi, que vous avez déjà fait sénateur pendant deux ans, et qui continue à travailler, à lutter, à combattre, pour l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. Jodi a, yon moun ki te konn papa m byen, li konnen m tou. Paske papa m, m pap pèdi l pou anyen omond. Lòm gen twa fasèt, twa etap nan vi l. Li gen yon etap fizik, ke kote papa w ka avè w, w ka touche l, w ka manyen l, li ka pale avè w, li reponn ou. Se etap fizik la. Li gen yon lòt fasèt lakay li ki se sosyoloji pa pò la, valè l yo, sa l reprezante yo, kilti l, sa l transmèt ou yo. M pran sa. Gen yon lòt valè psikolojik ke lè pa pò w, ou pa la, nenpòt kote w ye, men gen de reflèks ke w genyen lè w chonje pa pò w, gen de bagay ou pa ka fè. Anmweyy valè sa fèm konprann ke papam pa pa mouri papam pa absan l prezan li pa la fizikman sim ka kwè nan Bondye kem pa janm wè yon jou poukisa m paka kwè nan papam kap toujou bò kotem kem te konnen e ki chanje de fòm pwobableman salye psikolojikman map vin pi fò paske papam ap tout kote avèm. L ap prezan avè m tout kote e m ap kenbe l nan memwa m. Menm jan m toujou chonje Bondye tout kote, m ap chonje papa m tout kote. M fè egzèsis sa pou Bondye ke m pa janm konnen yon jou. Sa pèmèt ke jodi a m gen kouraj, m gen kapasite pou m kapab viv avèk papa m. M ap viv avè l. M p ap ka manyen l ankò, men l ap nan lespri m tout kote. paske papa m nan m pa vle pèdi l valè ke l ban mwen yo m pa ka pèdi yo sa yo vle fè m ye andeyò de sa papa m ban mwen yo m pap dakò yo e papa m te fyè de mwen paske l konn pitit li manman m fyè de mwen tou paske sa l konn ap tande ap di yo se de fab y ap envante zanmi m yo gon lè Ève rele m li kriye Paske sa l ap tande de mwen an, li konnen e pa vre, li konnen ki moun mwen ye. Se pou m di nou, jodi a, Papa m ban m anpil bagay, e m ap kontinye pran nan men l. L ap sous denspirasyon m, l ap sous denèji m, l ap sous de referans mwen, l ap sous de sipò m, e m angaje m pou m kontinye èv Papa m yo. M angaje m. Yo bon, m ap kontinye yo. E m angaje m devan nou tout ki la a jodi a, pou m fini, pou m di nou, sa papa m ye a, kalite ke l genyen yo, onèt, entèg, respè, yon bon travayè, yon moun ki pa, m te ka di w, ki pap chèche kreye pwoblèm, yon moun ki renmen moun, ki renmen pitit li, yon moun ki kwè Ke fòk li dwat. E se poutèt sa, mwen vle, e ke nou menm, ke jodi a n gon lòt responsabilite. Se pa responsabilite pou n vin rann papa m dènye omaj, men se responsabilite pou n akonpanye l. Paske manifestasyon fizik la, m pap ka manifeste l avè l, se avè nou m ap manifeste l. Sa vle di pèmèt ke mwen fè sa avè nou, fizik la. Men psikolojik la, spirityèl, eksetera. map fèl avèk papam men gon lòt fanmi kem genyen jodia ki son fanmi ki toujou kanpe avèm nan tout moman difisil e ki toujou sipòtem a chak fwa gen bezwen sè la grann fanmi politik mwen fyè de nou Jodi a m pat panse ke m tap byen ankadre konsa de nou. Nou fè anpil sakrifis. Gen anpil ki rele m se avèk anpil dezolasyon, anpil tristès ke yo paka la. Pwoblèm, ensekirite, tout sa nou konnen yo. Men nou konnen nou menm nou deplase. Sa vle di anpil bagay pou mwen. Sa vle di anpil bagay pou mwen. Sòti Pòtoprens, pase Matisan pou n vin la a, nou k fè l? M pa gen mo pou m di n mèsi. Mwen kontan avè nou la a, paske lanmò papa m se lanmò nou. Mwen kontan nou avè m tou, paske lanmò m se lanmò nou. E m santi m ranfòse. E m santi jodi a gen yon kominyon ki fèt ant de fami yo, la famille biologique et la famille politique. M pa ta swete ke n pèdi. M konnen fami biyolojik la, li gen kapasite de rezistans pou li fè fas a chòk yo. Men famiy politik la, li pa gen menm kapasite sa. Nenpòt ti divèjans divize nou. Men m panse avèk letan n ap gen matirite pou n pote kesyon sa. Paske li pa fasil. Li pa fasil paske politik s on syans sosyal. Li trè dinamik. A, den moman a dot li ka chanje. nan li ka nan yon konpreyansyon nan tèt ou li vin nan yon konpreyansyon nan yon lòt tèt epi sa kreye pwoblèm. Yon mesaj spesyal avèk zanmi politik mwen yo. Map di kominyon ke n ban mwen la jodi a n pa pèdi l pou ryen o mond. Men map di nou tou fanmiy politik la nap nou pral konnen de moman difisil paske se politik li trè dinamik. li trè dinamik e m ap pran yon egzanp avè nou pou n sezi sa m ap di a, pou n sezi l, pou n konprann li e pou n trete l byen, pou m montre nou nesesite pou n ale odela de divèjans yo, de diferan nou yo. M vle pale a de zanmi nan sektè demokratik la. De zanmi ki nan sektè demokratik la ki se zanmi pa m. E ke malgre divèjans yo, an nou kenbe inite a. E m ap di sa jodi a, nan lanmò papa m, ban m chans pou se sèl mwen k pale de politik. M pa vle pèsonn lòt moun pale de politik jodi a. M vle tout moun la trankil, anpè. Ke yo santi gen kominyon, gen antant paske se nan yon antèman ke n vini. E si yon moun pa ka ofri m sa, konnen w vini pou kraze antèman papa m nan. Fò w ofri m sa. Tolerans, paske la a m gen tout kalite moun ki la a. E nou tout nou konnen sa m senbolize nan Nip, pafra m rasanble tout moun. pandan m kenbe liy mwen pa rapò avèk sajès mwen, respè m gen pou moun. Sa vle di m vle tout moun ede m jere joune sa a ki se yon joune spesyal nan vi pa m. M di e ke kominyon ke n gen la a fò n kenbe l paske sa ka rive gen dè divèjans politik. E m apresye anpil. lè nou menm nou fè deplasman. E sdp ki son fòs politik, la premyè fòs politik de se peyi, li fè prèv de solidarite l an mèt repriz. Sa vle di prezans nou vle di anpil bagay. E vin jwenn gen ti wounou wounou ki ap fè konprann ke nou nou èlmi, men nou pa èlmi. Nou ka gen diferan politik, men nou pa èlmi. Nou rete, nou pi soude. antanke moun, antanke fami, e n ap kontinye travèse tout van e mare pou n kenbe inite ke n genyen nan mitan nou. Lekòl pa louvri nan on mwa prèske, e gen yon seri de pwoblèm ki dwe rezoud anvan menm ke lekòl la louvri. Pa egzanp, nou gen 1 kesyon ansyen k ap travay depi kèk tan, ki kalifye ki pa nonmen yo, fò yo tout nonmen anvan lekòl la relouvri. 2, Kesyon ansyen k ap travay yo dwe arye salè, fòk yo peye ansyen sa yo anvan lekòl la louvri. 3, Pwoblèm dadi asirans, chak mwa leta touche kòb sou chèk sou chèk anseyan sou chèk lòt pèsonèl nan leta epi pa okenn sèvis ki bay. Nan ka asirans lan, nou mande ke pwoblèm sa rezoud anvan lekòl la relouvri pou ke ansenyan yo, pèsonèl, tout lòt pèsonèl ki nan edikasyon yo e lòt nan leta a ka jwenn sèvis lè yo malad nan ka asirans lan. Kat debi ke leta bay lapolis, li bay nan tout bwat leta yo e ke nan edikasyon yo pa bay li. Se oubyen yo bay li nan tout bwat leta oubyen yo pa bay li. Depi yo bay li nan yon bwat, fòk yo bay li nan tout bwat. Nou egzije ke ansenyan, lòt pèsonèl ki nan edikasyon yo jwenn kat debi menm jan polisye yo jwenn li an. E lòt, de lòt pwoblèm ankò ki pi fondamantal ankò, se pwoblèm Manyèl Eskolè Inik an Kreyòl ki se yon bagay enteresan men k ap mal ateri fason y ap abòde l la a, ke n ap mande ke bagay sa a repanse e pou l ateri nan enterè edikasyon enterè paran, enterè tout aktè nan edikasyon an, e dènye gwo pwoblèm nan, se pwoblèm desizyon pou fèmen kesyon setyèm ane fondamantal nan tout lise Repiblik lan. Sa se yon desizyon terib. Sou sa an patikilye, nou panse ke Mesye Maniga dwe retounen rapidman sou desizyon sila a, ki se yon desizyon ki vin penalize paran yo, sitou paran ki nan mas defavorize yo, elèv Nan mas defavorize ki pa ka peye e nan lekòl prive. Donk lè nou lise ki konn gen 12, 13, 12, 14 klas septèm ane fondamantal, ou fèmen yo pou al relouvri yonn ou de klas nan lekòl fondamantal yo, ou penalize nan di dè milye, milye delèv ki pap ka al lekòl e ki pral fè gang de demen. Donk, UNNOH mande. Mesye Maniga ak ekip li, o non de sèl sajès, o non de zenterè siperyè de paran yo, elèv yo, peyi an, pou l retounen sou desizyon fèmen klas sitiyade fondamantal yo anndan lise yo e pran yon kominike pou otorize tout direktè, tout direktris lise yo, kòmanse avèk enskripsyon nan klas pou sitiyade fondamantal. Paske lekòl la nan 1 mwa prèske lekòl la pral ouvri, fòk yo gentan gen tan pou yo fè enskripsyon epi yo fè preparasyon pou elèv pou akeyi elèv 6 ane fondamantal yo. Kidnaping ki fèt sou kanmarad nou, zanmi nou, jounalis Edner Decime ke jodi an, lendi fè 16 jou depi misye kidnape li nan men kriminèl yo. Nou egzije liberasyon san kondisyon e san delè Edner Decime ki dwe rejwenn fanmi li, rejwenn fanmi jounalis lan, rejwenn zanmi l yo, sen e sof pou l kontinye travay ke l ap fè anndan sosyete a. Nou mande liberasyon tout lòt konpatriyòt nou yo k ap soufri anba men Kidnapè yo, nou mande popilasyon an mobilize kole zepòl pou nou rive a soulèvman popilè ki te pèmèt nou kase rejim gang, rejim kidnapè sila a ki fè ke anpil moun nan popilasyon an jounen jodi a nan soufrans, yo dekamatalize, yo gen anpil moun yo pèdi paske nou gen yon rejim gang a kòl, gang a sapat ki pran peyi a an otaj e ki fè ke chak jou y ap kidnape, y ap touye, y ap boule, y ap fè masak. ki mete peyi a kote li ye la a. Donk, nou pa gen lechwa, se mobilize tout peyi an pou n kase rejim gang sila a e erije yon lòt sistèm politik kote nou ka viv tankou moun ki ka pote repons a pwoblèm nou yo. Yon liv inik, se yon pwojè enteresan, anpil gwo pwojè ki kapab pote anpil gwo mòso nan sistèm edikatif nou an si Ministè Ledikasyon Nasyonal byen demare avèk li ak mete yon ansanm de preyalab. Epi tou nou kapab di pou yon pwojè konsa ateri li mande yon ansanm de mekanis de travay alabaz ki sipoze fèt, ki ap mache nan enterè sistèm edikatif la reyèlman. Nan enterè paran, elèv, pèsonèl edikatif, tankou pwofesè. Yon lòt pwen ankò, yon sèl manyèl skolè nan lang inik li kapab enteresan, dan la mezi ou timoun nou yo Kapab. Li kapab mennen yo sou yon sou wout yon sèl lekòl e ki kapab pèmèt yo vanse ak yon nouvèl pedagoji. L ap pèmèt nou rezoud egalman pwoblèm pakèt vye manyèl skolè ki genyen nan lari a, ki genyen nan tout lekòl yo kote ki pa chita sou ankenn prensip pedagojik, ki pa chita sou okenn konesans reyèl. Yon lòt remak ankò nou fè, yon manyèl nan lang kreyòl, lang manman ak papa nou, kapab pèmèt nou aprann pi byen kote n ap sòti nan sistèm jako repèt Lè nou pale de sistèm jako repèt, anpil nan nou la nou konnen ke sistèm edikasyon ke nou pase ladann nan, se yon kesyon par coeur. Donk se chita panse an kreyòl pou n ekri an fransè. Donk sa pèmèt ke anpil jefò ke elèv nou yo te kapab fè nan nivo lasyans, nan nivo konesans, li mete yo an reta Paske lang, kesyon lang nan li, li fè anpil pwoblèm, kesyon franse kreyòl la. E lòt eleman nou kapab ajoute, nou kapab di e l ap, l ap pèmèt yon, yon, yon manyèl skolè inik nan lang kreyòl, l ap pèmèt nou vanse ak yon vizyon yon vizyon reyèl ki kapab pèmèt nou genyen yon yon tip de elèv ki kapab patisipe reyèlman nan aprantisaj li. Paske lòske elèv la, l ap aprann nan lang li leve, nan lang li li pale, nan lang li li viv chak jou, Donk li ap pèmèt li vanse pi byen nan konstriksyon aprantisaj li ak, m te kapab di, koneksyon entè pliridisiplinè. Depi lè misye rive lan tèt OFATMA, se dezòd total. 1. Gen yon pwogram nan OFATMA ke yo rele 4 pam. Kat pa m se yon sèvis ke ex-prezidan defakto Jovenel Moïse, sètadi laprezidans, e ansyen DG a te mete kanpe pou pèmèt ke anplwaye nan administrasyon piblik la ensi ke anplwaye nan antrepriz prive yo kapab garanti yon ansanm de bezwen ki pèmèt ke anplwaye sa yo reponn yon ansanm de bezwen anndan enstitisyon an. Jodi a la, Sèvis sa prèske pa egziste paske lajan ki te alwe, ki te debloke pou pèmèt ke sèvis sa egziste, ak nouvo deja ki se Doktè Carl François, donk lajan sa gagote. Sa fè 1. Dezyèmman, gon lòt sèvis yo rele OFATMA Diaspora. OFATMA Diaspora se yon lòt pwogram ke ki gen lajan debloke pou li pou pèmèt ke Tout dyaspora ki de pasaj an Ayiti, lòs yo gen aksidan oubyen gen ka de maladi, donk OFATMA Dyaspora li la pou sipòte e ede dyaspora sa yo. Men nou konnen pèp ayisyen, pwogram sa jodi a pa egziste, paske ansanm de lajan ki te nan fon pou pèmèt ke pwogram sa avanse pou soutni dyaspora yo, Nou konnen a nouvo DG a ki se Doktè Carl François, donk lajan sa son lajan ki fè fon. Mentnan, n ap kontinye. Eske pèp ayisyen te konnen tou ke 7 avril 2022, Doktè Carl François, te angaje Leta a lòske l chwazi pèsonèlman fwe men l nan kès bwat sa a pou l achte yon teren de 5 milyon dola ameriken bay doktè bay doktè Reginald Boulos. Kidonk, nou konprann ke pandan ke lopital jeneral Fanm ansent ap mouri pou twal gaz pandan ke yo paka peye anplwaye lopital jeneral, pandan ke famasi lopital jeneral paka fonksyone, dayè pa gen lajan pou achte medikaman, pandan ke pasyan yo ap dòmi menm kote avèk fatra, avèk labou, pandan ke vè. ap kouvri timoun ki malad lopital jeneral, men, men kisa yo fè OFATMA transfòme, men kòman Doktè Carl François ap gagote lajan bay bòs li patwon ki se Reginald Boulos. Jedi k ap 4 out nan ri Sapoti Pako, nou pral plante bikèt nou devan ULCC pou n al di ULCC gen ona, gen OAVCT, gen CAS, gen OFATMA, spesyalman OFATMA pou al fè odit anndan bwat sa a paske gen lajan k ap gagote. E lan jou k ap vin la yo n ap vin ak plis enfòmasyon, plis done pou popilasyon an, ni sou CAS, ni sou avct, ni sou ona, ni sou OFATMA pa rapò a lajan k ap gagote anndan bwat leta. Jodi a la, batay sa nou lanse la, se yon batay nou pral nan jwèt avèk lakoudèkont e ULCC. Ta sanble Tout dosye ke direktè ULCC a li inisye yo, se de dosye ke misye inisye pou l ka fè kòb. Se sa k fè jodi a nou di popilasyon an fò yo pran responsabilite yo avèk Hans Louidruit Joseph ki se direktè ULCC a. Lakoudèkont ta sanble gen gwo dil ki fèt. Pou pa gen odit ki fèt nan administrasyon piblik la paske nèg yo konnen depi gen odit ki fèt ap gen kòd ki bay e ap gen egzanp ki trase. Se sa k fè jodi a nou envite tout popilasyon an, tout moun jodi a ki pa ka voye timoun nou lekòl, ki ap viktim de ensekirite a paske genyen On lyezon ant ensekirite avèk koripsyon an. Paske majorite direktè jeneral yo, minis yo, nèg yo nan alimante ensekirite a. Paske tout otan y ap alimante ensekirite a, se plis tan y ap pase nan administrasyon piblik la pou yo kontinye vòlè. E jodi a nou di, otèl yo. Gwo otèl yo ki nan Petyonvil e lòt ki nan lòt zòn yo. N ap kontinye di yo, tanpri souple, Mete otorite yo deyò, sispann bay otorite yo espas pou y al kache paske pou lè popilasyon an bezwen yo, pou popilasyon an pale avè yo, pou popilasyon an ka jwenn yo. Jodi a yon peyi moun pa ka ap mouri nan grangou, mizè, chomaj pou yon gouvèneman, depi lè gouvèneman sa parèt tout manm gouvèneman an se si yo vini pandan yon mwa. Pandan si yo gen 12 mwa la, se yon mwa konnen yo vini nan biwo yo. E lè yo vini se pase yo pase. Se nan otèl yap gagote lajan. Ebyen nou di otèl yo tanpri souple lage lage avèti pa touye kokobe nan jou kap vini yo si otèl yo pa mete yo deyò nou menm nou pral chèche yo nan otèl yo paske kote ki la pou yo bay sèvis se nan bwat leta yo sispann al kache nan otèl pran responsabilite pèp la paske pran res pèp la dwe pran responsabilite l avèk mèt otèl yo pase se sitirè yo ye y ap fè kòb avèk otorite k ap gagote lajan anndan peyi a. Fòs opozisyon radikal pou chanjman konstate dega k ap fèt anndan peyi a wè kòman ke PM Ariel de premye minis defakto a pa ka dirije ankò ebyen nan sans sa nou vin anonse yon lòt jounen de manifestasyon pou jedi k ap 4 Out 2022, 10 è tapan, plas konstitisyon pou n al moute lalu Boudon pou n ouvè kay P. M. Ariel Henry pou nou di pou l demisyone. Nou mande chofè moto yo, ti machann yo, polis k ap viktim yo, tout moun an jeneral ki pa kapab ankò, leve kanpe nan 4 kwen peyi a. E nou menm nou nan fòs opozisyon radikal pou chanjman di yo pa rekonèt Nou pa rekonèt akò 11 septanm nan, nou pa rekonèt akò Montana a, nou pa rekonèt akò Penn nan k ap fè tan pase anndan peyi a tandiske mizè a ap ogmante plis.